Mwen pral nan baz la mal pale a nèg yo, nèg yo ap ban mwen konsèy. Di fanm nan dous men, li pa konprann anyen, fanm nan dous. E misye la pouse, plizyè katouch wi. Anh anh, mwen al nan baz la mal ban mwen konsèy nan men nèg yo. Ou konprann sa m di w la? Men mari fanm nan tèlman jalou baz. Oh! Misye pa de katouch li fè nan moun dam frè. E li menm pa kaba fanm nan vre. Bòs mwen, yo di w kite madanm moun pou jèn ti gason. Pou jèn ti gason, fò w pa pran bagay yo a lejè frè m. Fanm pa p fini non menm. Depi lè w fèt ou pa t janm fanm sou tè a. Wap mouri wap kite yo sou tè a menm. Pou jèn ti gason, bèl ti gason efò pran swen w. Madan moun fò kite li. Sak fè m di w fò kite li, ou ka jwenn nenpòt ti fanm renmen avè w, plase avè w. Menm mande w maryaj, menm okipe w menm menn. Fò w fè chak jou lalang bay madan moun, sa l pral itil ou? Yow e fò w ti chita tande m pale avè w frè m. Chita, chita, chita. Mwen pat janm di m pat flannè, men mwen menm se sèl nèg, lè m tap grandi, m te toujou kòmsi aprann respekte madan moun. Ou wè sa m di w lan? Ayiti depi moun nan gen mari, la pa la m menm. Ou konprann? Pou w nan fè moral. Pa di fanm lan vre monchè. Non e pa moral ou map fè men, e pa moral ou map fè de awo ganmoun ou fè sòvle m pap fè moral ou, men sa reyalite an fòm di w li, men kijan bagay yo ye. Ou konnen demen si Dieu veut ou gendwa vin gon bagay la men akoz de manti wap ban mwen mwen menm m pa chwazi met menm ladan kounye a lè sa ou pral di m move zanmi ou pap konprann mwen. Ap pral pase. Sa ki bon se kisa ap pral pase. Non monchè depi e madanm moun wap afronte fòw gen grenn nan boudaw sitou nèg pòtoprens yo pa tiyow yap manjew. Yo pa ti fanm nan monchè. Yo pa ti fanm nan non men. Pepe, chou ap chache defann tèt ou menm. Poukisa ou pa mete, e pa zanmi m ou ye, poukisa ou pa mete m alèz mwen menm, demen si Dye ve lè w vin gon bagay pou m konn sa pou m fè mwen menm. Ah ou vin la vin fè dyalòg la avè w monchè ou la w ap fè moral pou Non, tande, ou te ka ti frè m, ou te ka ti frè m, ou te ka yon kouzen m, men just ke ou, e patnè m ou ye. Bagay pito nan kou wi menn. Si gon bagay metem alèz poum just fèl poum konn sa poum fè menn. Sa wap swetel nèg mwen menm tou bat fanm nan ou la nan kòm menn. An antouka wale frèm. Wale ou pa menm fin tande sa map diw non wale Lè bwa mare 14 ok ou mèt ale. Sa ou toujou ap di bagay pou fè kè moun kase. Mezanmi kounya depi map sòti fòde map veye tèlman marim jalou li pa wèm la li tap chèchem wi jezi em pa vle kwaze a lòt jenòm nan sa yon pwoblèm. Pale tèt. Paradie konn se li menm li bat blòdè pran pòz pagay ka bay pil konsèy. Madanm mwen toujou menm. Fòm fon fè a misye menm. Misye anmède m twòp menm. Ah. Sa e twòp atò monchè. Bal kout. Piti. Ou wè anperè a la? Papa, papa anndan wi. Anndan? An n al avè l. Chita. Isi a nou pa bay piyay. Pa pale. Gason m. Jiska lè n ap fè travay pou moun, fò w depoze kòb atè. Wi papa. Al vide yon ti dlo deyò a pou gason pou bay l pasaj. Gason m pap pèdi tan avèw paske si w ta rive rapid ou vin chache m pral ba w l rapid la. Gason m di tout sa w gen sou kè w, tout pwoblèm ou gen se nan aprè map di w pral ou map di w tout sa w gen. Kòman ou pa konn sa kap fèt la non papa? Papa mèt tout mwen menm nèt nan sa map fè a wi papa. Ebyen pitit gason m pral ba w vyann pou manje lakay ou paske se kabrit m al fè nonm lan tounen ba ou. Papa e sa m bezwen. M bezwen, m bezwen. Ou konn tout bagay papa, fè tout bagay. M mesye a m pa pran tan paske m kon lòt gason k pral jwenn lakay la fò m degaje m voye w ale. M pral ba w kòd sa. Ooh Meni gason m wap rive nan kafou 3 dèyè a wap desann devan lè w parèt wap jwenn yon baryè tòl wap jwenn gason chita sou yon wòch lap tann ou ae e la map fè l rete pou l vin jwenn li chik gason m vire do w ale sa w wè pa pale pa vire do w ale dakò pitit gason m ranmase lajan. Ou pap janm fè sa ankò tande. Kite madanm ou nan repo. Ou banm twòp pwoblèm. M pral rive lakay mwen m pral manje w. Ou pap janm fè sa ankò.